Alò e nou la e nou sot pèmèt ou viv kòman sa ye nan nivo sitadèl san sousi e nou genyen avèk nou sitwayen sa ki tap gide nou anndan palè a tap ban nou kèk detay sou palè a ki se Denis avèk Denis nou pral fon ti pale sou sitiyasyon touristik la. nan nivo Milo notamman nan pale sansousi alò mesye Denis ou sou Scoop TV di nou non kòman sa ye pou touris yo nan nivo nan nivo Milo notamman nan pale sansousi avèk sitadèl èske jan sa te ye 4 5 an avan Eske menm kantite tourist ki te konn vini yo, eske yo toujou vini vin vizite sit sa yo? Bon, lesansyèl ki vin la rive, nan tan granmoun ansyen vrèman, n ap rive nan sa deta, ou konnen se granmoun ansyen ki te la anvan, men pandan apre lamò Kristòf te vin kòmodi sa a, te vin gen gouvèman te gen prezidan men lan nou te mwen menm te alè de 12 ans m te nan touris pandan m te vin nan vi nan touris la vi touris la m te konn viv ansanm avè la se la e te gen prezidan Jean Claude men pou byen di kounya tout moun sa yo anba done kounya se nou menm ki la kounya la m ta renmen gen Yon bon Vweman lèy ta vin gon bon gouvèman ki byen moute vweman pou eganize touris la e touris la pa tap janm ka ka rete konsa paske lè sa sesèl ki vin arive depiw rive anba la ou te wè dese de dezòd ki tap fèt anba dese de moto sak fè wòw vin janbe la se paske akoz de machin sa e gen moun ki abitye avèk machin an nou te ladan la a ki fè nou pa wè tout moto derape dèyè nou men gon dezòd ki vin reprezantab kounya. I te gen ministè a touris. Lè i te gen ministè a touris la te vin gen afè de gen majistra. Kounye a natirèlman la pa gen majistra Jon panse Milo a. Men si vrèman tout bagay ap vin eganize, tout bab vin ap vin nan fonskyon, sa vle di la nou menm tout moun ap chita pou se rele w lo pou vin nan touris. Er pou dezyèm bagay ankò. Pou nou gen touris fò nou gon bon lokal. Touris la pap byn vin konprann. Pafwa gen de se de touris ki ka kenbe sa nan vant e nan di. Pafwa menm kote a touris la fò i cho, fò i bezwen twalèt, fò i bezwen de se de bagay. Pafwa ri kon gon yon lokal tou, blan ka vin mande w pou repoze. Si pa ta va monte Sitadèl, ou gon kote pou ta va chita pou mete moun nan pi repoze. Ou konprann? Men pou vrèman, m ta renmen gen, se menm jan si nou vin gen anpil pale an fèt, nou tande pale yo kote yo ye. Men si vrèman pale sa yo se tann n ap tann yo pou nou wè si ta va gen touris. Men pou vrèman isi a pa gen touris. Men touris nou vin gen kounye la a, Aktyèlman la se Labadie. Milo bezwen touris. Pase se pwojè a Milo se touris. Si pa gen pwojè, si pa gen touris, pa gen pwojè. E vrèman sistèm lan vin tonbe. Pou nou gade, gede pale san sousi a. Christophe vin mouri vin kite yon etaj pou nou men aktirèlman la nou pa gon moun ki ankadre y se sa nou bèzwen nou ta bèzwen pou nou yon moun ki te vin ankadre parès nan sosye a sitadèl la. Donk si nou byen konprann sa w di nou la e kantite touris tou yo yo diminye akoz gon pwoblèm dòganizasyon. Egzakteman pa gen oganizasyon si te gen oganizasyon touris yo tap vin pi plis men vwèman. Anbandone, tou sa vin anbandone anbandone. E nou menm ki viv isi a se nan touris nou viv. Mwen menm kap ti a kap pale avèw la m gen 4 pitit. Lesansyèl ki vin arive sak te fèm gen 4 pitit yo se nan touris m fè yo. Men pou lesansyèl ki vin arive kounya la nou pa wè sa. Nou pa wè sa. Si vreman ou bezyen ti monnen pou eganize pou touris, ou pwa tape sou touris la pwa peye ti moun nan ale lekol. Men ou pa gen sa. E vreman men nou menm nou ansanm ansanm avem la, sa vle di la, depi anba a vreman, nou te ankadre m. Mwen menm tou m pa ka pa ankadre nou. E vreman m ta byen eganize tou pou nou kenbe yon bon fos, pou nou we sa nap fe a, pou nou eganize yon bon bagay pou touris la. Se sèl sa m mande nou. Mentenan, alò gon pwoblèm dòganizasyon, e kan ètil de otorite yo? Èske otorite yo, yo sanse lage zòn nan? Ou di mwens èske gen, nou wè gen de jefò k ap fèt pou otorite yo, yo akonpanye nou nan kad travay n ap fè yo pou pèmèt ke plis moun vin vizite de sit tankou nou kapab di Palè Sansousi avèk Sitadèl? Wi, nou ta bezwen sa. Nou ta bezwen sa vreman. Men leson sa ki vle arive kan m wè ou pale ansanm avem la menm si w pa wè dlo kap tonbe nan je m map kriye nan kè an pase lan nou gade byen nou kapab nou gen moun ki dèyè do nou ki ka fè men posibleman yo fè yo fè bak e vreman Si ou blij dèyè demay gen moun ki kanpe pou pawòl sa a nou tande. Gen moun ki ale nan lòt peyi, yo wè peyi a bèl, pou wè yo pou vin Milo e n ap rive yon lòt branch ankò, lontan sa yo te konn pale de Milo. E Milo te konn pale de se de bagay k ap pase kounye a la lesansyèl ki vin arive. Mwen menm mesye Vanblanch, m gen 64 an. Nan tou wi vrèman, m vin gen 64 ans men pou ti mesye yo ki dèyè a kounya la pa rèspete yon sitwayen. Mettenan eske e alò lòt kesyon nap pozew eske e ministè touriste li menm e li prezan eske nou konstate prezans ministè touriste eskel sou plas eske e alò m konnen lontan te gon kios la E se ministè touris ou pase ladann sou pral sitadèl se li menm ki baw otorizasyon e ou tap rantre isi a tou se la pou pase pran otorizasyon eske responsab ministè touris yo toujou la yo toujou sou plas? Bon yo sak fèm di nou yo pa sou plas yo vle sou plas men la fwa pase la te vin gen anpil pwoblèm pwoblèm sa te vin anri la yo paka mete tèt a yo ansanm ake gid yo la ou m diw yo paka mete tèt a yo ansanm ake gid yo Si vrèman ou menm mwen sèm avèw ou Saw fè an m paka fèy m kay pran moun poum fèy vin nan egre nan egrese a pou vin pran pou ay peye tikè lotre jou gon bay ki sot pase la yo peye tout moun nou menm ki isi a kap pran moun pote ba moun e pa janm gon moun ki diw prezidan gid la monti bay on ti monnen pou nou men M pa ka di yo tout 2 se 2 bagay, monchè Mister Touris. Kòm y ap eganize biwo a la kounye a, apre y ap revin pran l, pou ki y ap revin pran l la kounye a, kòb la pre nan nan depo. Lè kòb sa it vin nan depo vrèman, moun k ap travay sa avè se yo ki rèsponsab kòb la. Nou menm nou awout. Ou konprann? Sa vle di la, nou poko konnen gen Mister Touris. E vrèman, dan menm mwen non pa mwen, m gon bon patnè an m k ap pale. Pawòl sa lè y pale tout moun akeyi pale a. Nou poko ka wè kote y chita a men jou pou nou wè y n ap wè y. E lòt kesyon n ap poze w se kapab dènyè kesyon, e èske pa egzanp isi a nan òganizasyon espas la Èske gon blòk sanitè, pa egzanp, si genyen yon moun ki vin la ki gen de bezwen fizyolojik, ki bezwen fè pipi, ki bezwen ale alasèl, èske gen de espas ki amenaje pou sa? Sèlman se prezidan gid yo ki te fon ti twalèt lotrejou la, li te rele Eddy Joseph avèk Antoine Lapli, nou menm nou mete tèt a nou ansanm, Se sa ou wè yo vin fè meyla, yo pa kite w espas, si etranje a soti lwen, fò ta gen yon kote pi desann pi vin twalèt. Men lè w vin nou vin fèmen twalèt e espas biwo a, nou pa kite yon kote pou moun nan. Nou menm nou pran sa an chaj, chak ti sitwayen kap vin la, vizitè yo, yo fè yo peye yon ti monnen, yo fè twalèt yo eganize twalèt anba la. Sa vle di menm lè w desann la, gen yon moun ki gen yon kle ki pou louvri pou al nan twalèt la. Men si w pa gen twalèt kòman pou nou fè pou etranje ap fè travay li ka cho li ka gon bèje gen bèje ki sove la nèt la se nou ki p sove li ou fèmen sè sa ministè touris vrèman monchè m poko konprann. Alò e nou pale de diminisyon e tourist yo kantite tourist kap vizite la eske e sa pa lye tou avèk e kesyon ensekirite nan Milo eske sitiyasyon an li plizoumwen secure Eske moun ka sikile nòmalman? Eske pa gen moun ki pè vin la tou a kòz de kesyon ensekirite? Bon, sa vle di la sekirite a vrèman, menm polis yo vin pè. Polis yo vin pè, si vrèman gen majistra, polis yo pap pè. Se majistra ki pou ba polis. Pafwa polis yo menm lè deje la vin fèt li pa fèt lajounen pafwa. Se aswè. Men kouman pou fè polis yo pa gen medikaman, pa gen machin pou pèmèt pou penetre pou vin kontwole zòn nan. Men si pa gen sekitè pa gen majistra nou ta renmen wè la bagay la byen èganize pou yo vin plase majistra la pou konn sa kap fèt. Nan zòn Milo a, yon zòn touristik konsa, li pa gen majistra, pa gen kou. Sa w wè? Polis yo la yo chita la vrèman? Ou wè moun nan parèt ak tout medikaman paske mwen menm mwen lè m kouche lakay mwen, yo di zam ap tire m pa ka wè kiyès ki zam kiyès ki pa zam. Men èske komisarya a ap fè soti? Li pap ka soti vrèman. Li menm pafwa komisarya menm. Komisè yè menm li ta bezwen pou ranpli anpil sekrete ansanm avè yo. Paske Edmond moun ki pivit respete pou komin Milò a se Edmond yo. Pase yo li yo pi djanm. Yo pa pwè vin yon kote pou yo dezòd la pou yo pa kraze dezòd la. Lapolis yo vrèman yo ta ka fè vrèman. Yo vin fèb. Bon jan fèb la. Yo ta ka wi. Men le sa sa ki vin arive nèg yo, li pa pèmèt fò nou ta va gen yon majistra nan komin nan. Alò, si nou byen konprann sa w ap di la, komin Milo s on komin ki lage san otorite, Pwiske pa gen majistra, pa genyen lapolis jan w di a, li pa byen ekipe, pa genyen depite pwiske nou konnen chanm depite a li sanse manda yo sanse fini. Donk Milo s on zòn ki lage konsa konsa. Men depi kilè n pa gen majistra nan komin nan? Bon, m pa sure depi kilè, depi afè pa prezidan an, Bay yo sistèm lan vin tonbe. Prezidan ki sot mouri la. Sistèm yo te vin tonbe. Exactement. Men, pou byen di tou, lè nou gade byen, komin nan, son komin, se sam tap toujou di nou sa deja, son komin ki pa janm pa gen touris. Tout le mond antye konnen Milo akoz de pale avek sitadèl la. Men lè pastè pale a yo konnen avèk sitadèl la nou menm ki nan bouk milo a kouman pou bèy ap mache si bay yo byen eganize se sam tap di nou fòy byen eganize e depi wa te ka pwal tou afè debite ou tande a nou gen debite la plenn di nò men nou pa gen debite nan bouk la nou pa gen nou te gen sèl majistra majistra ti rèlman la te vin santi pè a tou tout moun ap fè menaj. Konnya aktyèlman kote ye la se anpe etranje ye anpe etranje ye men lè w gade nèg yo pitanm yo fò nou wè pou nap remanye nou chevan men pa konsa li te ye nou menm tou se konsa ak chevan nap ye tou fò nou gon moun ki pou ban nou kap louvri may pou nou e gen moun ki la kap louvri may pou nou e m wè y m wè moun nan. E menm lè y pale, se sa nèt. Se Ti Mòy. Ti Mòy. Mwen menm, mwen k ap pale ansanm avè w la, mwen menm, pike m pike w, pike Ti Mòy se mwen. Se yon moun, tout moun depi w wè y pale, mouche a. Fòlay se li ki chita sou sèj la. E vrèman se li m ta vle. Se nou n arive n ap tann. Men pou lesansyèl ki vin arive. Depi nan 1 la sou Aristide. Lay te gen de se de mouvman k ap fèt. Se mwen ki tap fè desede mouvman. La mò te gen yon blan yo te rele blan chacha. Lè y wè misye a y di Deni. Y pa di Deni non, tou krab. Fè w desann gen mouvman anba la a. Lè y desann mouvman an la vle di m pa atake ti flit an, bèg an. Lè sa le jou, lè m desann nan blan yo, m vann pou 300 dola meriken. ak e sèl ti flèt la. Men akoz m te gen, e m ta priye Bondye pou li tou, men pou tout sa k ap pase yo, e pa konnen nou pa konnen yo. Men Bondye li depi siy yon bagay pou ou, w ap trape y. Alò dènyè kesyon n ap poze w kòm ou vini sou e Moyiz Janchal la, nou konnen ke E Moïse tankou jan sa fèt prèske chak ane e demen si Dye ve li ta sipoze pwosede a ouvèti chanpyona foutbòl nan zòn nan. Moïse Jean Charles ki li menm enplike nan aktivite sosyo kiltirèl yo, aktivite espòtiv yo donk sa ki rapwoche l nou kapab di de popilasyon Milo a e kòman ou menm ou akeyi inisyativ sa, kòman ou konprann inisyativ sa? Bon pou byen di pou sou moun nan kap pale la a, mwen menm pa gon lè depi m desann devan papa m se papa m rele menm kote a li deja banm mwayen m mete nan pòch an pou m al nan pòtal la. E vrèman menm si m i pa banm mwayen, m te mèt gen 3 3 ou prèpre 4 an, 5 an, lè y vini monchè m anfòm. E potal yo menm, m pa janm peye potal. M pa janm peye potal. Depi m pa atè sikirite yo ki anba a tou, depi yo konnen toujou tou krab la. Se yon tou krab ki tout le mond antye konnen tou krab la. Men pou byen di, papa m sa w wè la a, M pa ka pale w menm. Aktyèlman la m k sot gon gran frè m ki mouri la. Pandan gran frè m nan mouri la, men m pa konn si gen moun ki te di sa pou mwen. Men y pa konnen sa vrèman paske y pa te isi. E si te yo te di sa pou mwen, y t ap deja vin wè m lakay m. Papa m mwen wè la, s on moun n ap tann Tout le monde entier ap tann Moy. E se li vreman nou vle pou prezidan. Si n byen konprann demen si Dye vle w ap sou teren an? Wi m ap sou toren an. M ap la. M te konn renmen Bekan mwen, Bekan nan chak fwa sa ki m desann, men aktyèlman la m poko fin konprann deplasman m, i met Tè a Pierre shop 4 la ou di shop 4 la route dekoupe map pase poum rive nan tèren an Merci beaucoup. Mwen wè papam. Merci beaucoup. Yeah alright thank you very much. Toujou nan ti vire won nap fè nan nivo palè san sousi nou gen avèk nou Jean Thony Lacoronne ki li menm se yon gid touristik ki ap fè travay sa depi plizyè lane. Jean Thony, N ap poze l menm kesyon an, èske daprè ou menm Jean Thony, kantite touris ki te konn vini nan nivo Palè San Sousi avèk nan nivo Sitadèl, èske yo diminye ou di mwens yo ogmante pandan 4, 5 dènye ane ki pase la yo? Bon, pandan tout peryòd ki pase la yo, touris la rate anpil men. Pwoblèm sa k rive se konjonksyon peyi a. Sa vle di lè w pran touris pa mache nan lojik peyi pa stab. Depi peyi a pa stab se nòmal pou pa gen touris. Anplis tou mwen menm m gen dèzane tou m pa fè gid depi depi dezan pase prezidan Mateli m pa fè gid ankò. Men gen yon rezon k fè m pa fè gid paske l manke yon sistèm sekirite. Paske touris pa fèt san sekirite. Premyèman nou menm nou fè gid nou chita la sou plas la la pou tann rive touris la epi pou nou akeyi, mennen nan yon kyòs, epi aprè si l bezwen gid akonpanye l pou l akonpanye avan gid. E aktyèlman, akoz peyi a pa stab, gon lòt nouvo gid ki pwomèt tèt a yo se gid yo kanpe depi nan mwatye chemen, y ap Rete machin, lè ou rete machin, e lè ou rete machin yo vini avè yo la, ou pa ka pa voye yo. Rezon k fè ou pa ka pa voye yo, pa gen sekirite nan peyi a. Si w di se ou ki gid k ap pral avè yo, y ap goumen avè w sou touris la paske yo pa kè, paske yo pa gid yo menm. Men nou menm fòmasyon nou te pran, Tout sa ou dwe dosil devan touris la, ou pa dwe goumen devan l, ou pa dwe bay, men yo plis ke yo konnen ou gen fòmasyon sa, nèg kap prete machin yo menm, yo tou pwofite kounye a, kenbe touris la depi nan chemen, epi lè yo rive la, ou pa ka pale avè yo, lè sa nou vin wè, e n ap vin gen yon pil pwoblèm, epi Milo ap vin pèdi plis fyète ke li gen, touris pap ka tounen ankò, si n ap kif kif avè yo. Nou eseye ba sa vag, nou kite, nou kite yo fè tout tan yo ap fè demagoji epi lè al gen yon peyi ki stab, biwo touris te fèmen yo vin ouvè epi yo mete yon sistèm sekirite nap tounen fè gid menm jan paske nou menm leta deja konnen nou se gid. Alò gen de moun. Alò gen de moun ki pale don pwoblèm dòganizasyon. E lè nou di òganizasyon, yo pale de biwo kesyon touris ki regle kesyon touris la nan zòn nan ki sanse fèmen. Yo pale tou de enfrastrikti ki manke tankou blòk sanitè. Si touris yo vin la, yo menm yo pa gen kote vreman e pou yo fè yon bezwen fizyolojik tankou fè pipi, ale alasèl, e donk èske sa yo tou yo pa kontribye tou nan diminye kantite touris k ap vin la? Tout kontribye, men tout kontribye men si yo vrèman vle fè touris. Bon pou blok sanitè epi kèk bagay yap tou yap tou fè sa epi touris ap ka retounen sou menm fòm pase yo te gen yo te gen yon pwojè de fè touris ki sot labadi yo de ki sòti nan kwazè labadi yo vin vizite la yo te deja fon preparasyon depi sitadèl Pote menm jan tou si vreman yo ta vle peyi a gen touris e peyi pa ka mache san touris yap tounen fè tout jan de bagay sa yo menm jan ou wè yap fè restorasyon biwo kyòs la la epi pou tout mache akiledwa e an byen epi pou tout moun wè touris vin bay isi a men nan moman an la. Nou ra touris. Ou mwen ou ka jwenn yon grenn Ayisyen ki vin Sitadèl men pa gen touris. E lòt kesyon n ap poze w, èske sa pa gen de enpak sou nou menm ki nan zòn nan la k ap travay kòm gid touristik, èske sa pa gen de enpak sou nou? e notamman enpak ekonomik puiske nou konnen gen de moun se de sa yo viv, gen de moun ki gen pitit, ki gen madanm e pou yo okipe lakay yo se avèk ti kòb yo fè la e gen de moun tou se mwayen sa k pèmèt yo peye lekòl pitit yo, èske sa pa genyen de enpak sou nou? Si se pou sa, ou deja konnen sa, si se pou sa ou deja konnen sa, sa vle di tout nèg ki nan touris ou deja wè yo chaje ak pwoblèm, Men nou oblije asèpte jan l vini an. Si nou pa asèpte, se o mwens yon 5, 6 nèg ki rete nan wout ap rete machin k ap fè kòb chak jou. Nou te ka fè l tou. Men si n al fè l, li pral gen yon pwoblèm di w Milo. Sa vle di Milo kounye a la yo pral mete l pou zòn wouj. Paske lè sa pral gen. arestasyon pral gen goumen ka gen lanmò chak jou on gwoup ki te la avan oblije bay m ka pran epzanp de pòoprens tout nèg kap fè sistèm yo bloke zòn a yo yo fè zòn kimnape moun bagay sa vle di son pwoblèm sekirite son pwoblèm leta ki fè sa se menm jan yo pa fè sa yo menm yo ekipere touris la yo fè gid san yo pa gid. Yo 5 fè kòb chak jou nou menm nou reziye nou nap pran ti pasyans lè leta ouvri si gen yon bonjan sekirite nap tounen sou lòd a nou nap fè menm travay nou konn fè a men sa pa vle di nou chaje ak pwoblèm sa kòb touris nou konn peye lekòl pou timoun nou ba yo manje men Ditan ke peyi a vin nan eta sa li ye a, nou reziye nou, n ap viv jan nou ka viv. Alò, lòt pwoblèm Milo li menm l ap fè fas, se lè nou rive la n ap aprann, se ke Milo pa genyen majistra sa fè plis pase prèske yon lane. Depi Milo li menm li pa gen majistra, sa pa di w anyen? Bon, sa, sa yon pi gwo pwoblèm pou Milo. Men se jan de moun. Yap mete majistra a tou. Sa vle di gen yon seri de moun ki majistra. Ou ka pran egzanp, yon moun ki pa moun Milo ou pap janm konn pwoblèm Milo. Milo vle di yon pil kote. Sa vle di ou ka jwenn bouk Milo la a, nou nan vil Milo a la. Tout devan an se Milo. Tout moun Milo ka vini la ou san eso, dòmi kote ou vle. Men akoz de lòt moun kap vini ou gendwa pa ka dòmi. Sa vle di kounye a la, lè yo ta va mete yon majistra, nenpòt majistra ki pa ka prezante pèp la, gwo ekip nèg ou pral vin bay yon avantaj doub sou ou. Nèg k ap fè mal la li menm depi se majistra yo bay, ou p ap gen okenn kote w ap ka revandike, si y abitye ti abitye frenn ou, y abitye tiye y ap ka tiye w. Se pwoblèm sa Milo gen. Milo chaje ak pwoblèm men Moun ki pa konnen ou pa moun Milo pap konnen men son kote tou yo renmen akèy moun kote yon moun Milo ka gon pwoblèm ak yon moun moun Milo lèm di w moun Milo ka pran la de bay a batan nan zòn kote nan zòn kote lide a sòti a ou ka ou ka rive nan zòn nan la ou jwenn pi move moun yo se pa lide a m di dirèk paske si se pou lide a li menm Petèt li ka pa gen volonte pou mete yon bon majistra paske nèg politisyen toujou toujou bezwen mete yon moun yo ka yo ka manipile yo p ap mete yon moun ki ka revandike konprann e mwen m pa pale dirèkteman de majistra men lè w pran zòn kote majistra e mwen k ap pale la tout moun konnen m tout kote lidè a sòti a yo konnen m lidè a e zanmi m Men zòn kote lide a soti a si gon move moun se la yo soti. Konprann se la yo soti se pa apòtèy ki fè si gon moun milo ki pa ta lonmen nou an lide a byen pa apòt a yo. Pase moun sa yo olye yo renmen lide a se ray yo ray li yo fè bagay pou moun ray li. Konprann se sak fè tou si y ap met yon majistra Si yo met yon moun ka piye nèg sa yo lè sa Milo ap pi mal pito yo pa gen majistra an atandan li vin gen yon moun ki serye k majistra an man. Alò nou toujou nan nivo Palè San Sousi kote n ap fè ti vizit sa, n ap eseye gade kòman sitiyasyon touristik la li menm li ye nan zòn nan. E nou pale avèk plizyè gid touristik deja ki di nou kòman sitiyasyon an ye. Kounye a n pral pale avèk ti machann yo E nou gen avèk nou madam sa ki li menm ap vann chapo. Madam e Marie Lucie Valmire. Marie Lucie Valmire. Alò kòman ou ye bèl madam epi kòman la vant la ye? Mizè kap tiye nou mizè. Lè pou vann yon ti grenn chapo ou kouri nan solèy la. Yon ti machin parèt menm 10 moto dèyè. Sa vle di pou yo tape djòb pou yo moute sitadèl. Menm 50 machann kouvri. Moun nan pa konn sa pou y pran. Pwoblèm lan di. Lontan li pa te konsa. Sak fè l pat konsa lontan? Lontan m pa konnen. Sitiyasyon pa te di konsa. Moun nan vin nou louvri chapo li chwazi atè li pran sèl vle kò a grangou mizè ti gode di 15 dola ti gode di 15 dola moun nan pa di ba savon 50 goud pou lave tout moun fou sa pou fè pa gen moun ki di anyen pou pèsòn menm pa gen chèf pa gen anyen. Men gon gon konsta nou fè la e nou wè ke Pandan ti tan n fè la, kantite touris yo, nou pa wè vreman gen touris ki vin la. Èske se konsa sa ye? Èske kantite touris yo, yo diminye vreman? Pa gen touris menm. Sa yo tou etranje. Tout touris ayisyen. Sa vle di nou tout se touris. Men pou touris ki yo tou nan peyi etranje vin, nou pa gen sa. Pa gen bagay konsa. Nou se nou menm ayisyen k ap fè timoun lekòl k ap moute sitadèl. Moun ki vin vizite ou, ou ta vann yon ti grenn chapo, yon sèl grenn manno, yon senk sis kou ouvri pou asye a pran ti chapo a nan mann ou. Ki sa daprè ou menm ki fè kantite touris yo ta diminye kon sa? Sa fè touris pa vini? Peyi Ayiti peyi pwoblèm. Touris pa ka vini tou do de men kinapè, men yo koupe tèt a moun, men konbe moun ap mouri Pòtoprens. Tout peyi se pwoblèm. Bon mwen ki peyi koz a kinapè a li pi mal. Atò la moun gen timoun nan epi yo sere yo ap chache yo pa ka wè. Pa gen touris nan peyi a, peyi a mouri. Donk ou swete gon jefò ki fèt pou ta. Pou ta gon chanjman. Peyi a pa bon konsa, peyi a pa ka rete konsa. Sa vle di tout moun ki gen ame lajan ameriken. Kote ou ta vle lajan ameriken, ou vann yon ti grenn chapo ayisyen. Yon san dola ameriken ou mete l wo, ou pa ka achte anyen. Ou pa gen ameriken, se yon malerèz ou ye, se pa mouri nan mouri. Gason rantre ap vole, koupe tèt a moun. Kidnape timoun. Merci beaucoup madame. Koupe tèt, vòlò, kinapè. Mwen kretyen pa konn sa pou fè. Kretyen ra yo, menm chita yo tande kòman moun ap bay mò, mwen ap jwe wi. Ti chapo e wi m gen la li pa gen. Machann li te fin vann li pa ban kò manje ki nan laje lan. Kò a mwen li y ap ban m mò pou ti grenn chapo e wi m gen. M te kapab di n ap tann la man, pase pou touris, touris pa antre nan zòn nan fasil, ou ka jwenn kèk grenn moun, kèk grenn dyaspora, men an afè pou nou jwenn touris an kantite a ke nou pa jwenn li. Alò nou pa jwenn touris an kantite, sa fè ke kantite lavant lan bese? Bon, li bese kanmenm, pase nou pa jwenn touris la jan pou nou ta jwenn li an, nou jis ka jwenn yon grenn machin, de grenn machin, men nou pa jwenn touris la an kantite, sa fè dèfwa nou menm mete deyò, pa menm gen lavant, nou rantre, nou konn mete deyò dèfwa, nou rantre san menm nou pa fè yon goud. E kisa daprè ou menm ki ta eksplike bès sa, kisa daprè ou menm ki ta fè ke kantite touris yo bese konsa, ki ta fè ke nou pa ka vann tou? Bon, petèt nou pa konnen èske se kriz peyi a oubyen se yon politik nèg yo ap fè nan peyi a ki ta koz touris la pa rantre. Pase si nou gen bèl moniman sa, bèl patrimwàn istorik sa, nou panse ke nou ta dwe jwenn touris la an kantite ki rantre lakay nou, men nou pa konn eske se kriz peyi a oubyen son kriz politik ki fè touris la pa rantre. nan zòn nan paske nou gen bèl sit sa yo ke nap gade a nou gen sitadèl la nou gen palè san sousi nou ta dwe gen touris an kantite kap rantre nan milo nou pa konnen eske se kriz politik la oubyen se kriz peyi a ki koz touris la pa antre an kantite nou la nap travay nou preske travay nou pou travay nou travay men nou pa gen yon mo de ankourajman yon moun kap ankouraje nou vre poun travay de se jan. pou touris la. Gen de moun ki panse ke se kesyon ensekirite a ki lakoz kantite touris yo diminye. E ou pataje avi sa? Bon, mwen, pou mwen menm m pa konnen eske se ensekirite a oubyen ou di mwen ki sa k ta koz ke touris la pa rantre. Mwen m mande pou leta entegre, nou pa ka gen bèl sit sa pou ke nou pa ka jwenn touris an kantite. Pase mwen menm se nan domèn touris atizan m travay, m ta renmen touris la an kantite, rantre Milo an kantite, pou n ka fè lajan, pou n ka ede timoun, pou n ka ede paran, fanmiy, pou n ka fè anpil lajan. Ou gen pitit? Non. Ok, men ou gen de fanmiy e ki sou responsablite ou? Wi. Se sa m ta renmen, m ta renmen pou touris la rantre, ke n ap travay, nou ede de fanmiy, de ti fanmiy. Paske yn fwa nou jwenn touris la nap gen posibilite pou nou ede sak pa kapab. Madam ou la nou wè ou gen avèk ou de oeuvre artisanale wap vann. E kòman lavant lan ye pou ou? Li poko bon pou mwen paske m te gen chapo nan men m, m pa yo te fin vann m poko achte. Ou poko achte? Non. Ok. Donk se machandiz sa yo wap wè si w ta vann la? Wi. Ou poko jwenn moun pou vann yo? Non, m poko gen moun. Sa k fè ou poko jwenn? Non, e pa w konnen peyi a poko bon, poko gen blan, poko gen anyen. Ou konprann? Se blan kou fòw vann yo. Alò touris yo pa vini se sak fè ou poko vann? Non, touris yo poko vini m poko vann. Depi kilè wap vann la? M la lontan lontan lontan lontan. Sa vle di, eske n ka di 3 zan, 4 tran, 5 an avan te gen plis touris ki te konn vini? Mezanmi! Kilè touris te konn vini? Eske n ka di nan 5 an, nan 4 an, nan 3 zan avan te gen anpil touris ki te konn vin la? Mezanmi te anpil touris. Dep an 57 gen touris. Dep an 57 map vann. Wap vann. Wi. E gen anpil anpil touris la. Gen anpil touris, anpil ayisyen. Donk kounye a kantite touris yo diminye konsiderableman. Li pa gen anpil touris ankò. Li pa gen touris menm. Depi Skyward ale li pa gen touris. Kisa daprè ou menm ki fè touris yo pa vini? M pa konn menm non. M pa konn, m pa ka di w anyen de sa non. Tan an ki pa bon. Tan an ki pa bon? Wi. Lè w di tan an pa bon, sa w vle di? E, pa gen sekilite, pa gen anyen. Moun yo pa ap vin ankò epi pa gen chèf. Li pa gen chèf, li pa gen anyen menm. Menm ajan li pa gen, m ta di se chèf li ta gen. Bon, gen de moun ki estime tou ke, e, alò. Touris ki ta ka, moun ki ta ka fè touris lokal yo, moun ki Pòtoprens e ki ap travay, yo pa ka vini, yo pa ka travèse. Epi genyen tou ki pa gen lajan. Yo pa gen lajan. Lèfini moun yo ki te ka vini, moun Leyogàn, moun Pwovo, toupatou yo pap ka vini, yo pè. Yo pè vini. Lè w di yo pè a, sa k fè yo pè? Yo pè gann, kinapè yo, yo pè. Pase yon manman yo ka mouri. Alò men ou la kanmenm w ap tann e w ap gade si ta gen yon grenn touris ki parèt la pou w ta fè w vann. Wi, si m ta pran yon grenn Ayisyen, yon grenn touris, m ap montre ti kolye m, ti chabaka m, m fè degoudon m. Pase se lajan yo ye la. Paske y pa gen blan, y pa gen touris, nou pa gen lajan nan monn nan. Donk depi gen blan, gen touris, w ap vann yon grenn pou san dola w, w ap vann yon grenn pou senkann dola w. Wap manje kò a tout moun wi. Maintenant ann gade non. Puiske touris yo pa vini. Machandiz yo menm yo preske pa vann. Kòman sa ye lakay la? Eske nou rive satisfè bezwen yo vre? Eske nou manje? Eske gen mwayen pou voye timoun yo lekòl? Kòman sa ye? Anben lè ou gen lè ou trape yon degouden ou pran lè ou pa trape ou rete wi. Tanto w gen yon vye jaden w ka ta pran yon bout yanm, ou ka ta pran ti grenn bannanna w menm, menm jodi a w gen vyann ou manje demen w pa gen vyann ou manje l konsa. Men si se pou touris timoun yo genlè pa ta pral lekòl. Si te pou touris timoun pa ta pral lekòl, kounye a pa gen touris, lè fin ankò menm si yon moun ta sot pòtoprens, sot lòt bò dlo, li ta vini, li ka va achte yon grenn chapon, li ka achte yon bagay, bon yo pè. Yo pè vin, yo pè mache. Yon moman yo ka trape lanmò a e yo pè mache. Merci beaucoup madame. Wi, merci tou.